Malgre m nan lari m oblije prepare ti video sa pou nou paske li trè enpotan. Lè w fin gade video sa w ap konnen konnya koman pou kache abone w yo ki sou youtube la. Alò. Gen de moun depi yo wè w gen yon ti kras abòne yo pa swiv ou epi yo pap like video yo alò mwen montre w kijan w ka achte abòne yo aprè nan video sa epi si w ta renmen konn kijan pou kache like yo tou map mete lyen an nan deskripsyon video a epi pa bliye w sou chanèl Bebeto Tuto a nap tounen. Tou swit nap kòmanse byen rapid Anvan nou kòmanse ma pral moutre nou konbyen abòne m genyen sou chanèl mwen an Paske wap wè yo vizib Ok si wap byen gade wap wè yo parèt 704 abòne Alò ou menm ki poko abòne tou abòne pou yo ka 705 kounya Men Ou pap wè sil moute paske m pral fè yo pa parèt ankò M pral moutre nou yon teknik kap fè yo pa parèt Nap kontinye videyo a byen rapid. Ou menm kap gade video a sa wap tann toujou hein. Wap tann kifè w poko abone. Abone kounya al abone. Pataje Bon eske m ka pataje banm gade pou mwen Banm pataje tande Ok m fin fèl ou poko fèl ou menm Peze bouton abone a epi aktive ti kloch la.